Yes. Bon. Koupe, koupe. Bon. Gen moun ba repon. Si m pale lèd, lè m pale lèd, bon nou dal moun lèd nou ye, nou tèlman lèd, nou sal, nou pa gen nan eta n ap viv, nou pa gen eta n fè Ayiti. M kwè nou tout ki te fè konplo pou tiye m, men pa m la. Bann egri sa n pèdi la bon nou wè m pale lèd nou la toujou men nou soumoun nou santi kaka de on follow m pa follow m ankò poukisa nou follow m bon nou wè m pale lèd nou follow m toujou ebyen nou salopri nou pi lèd toujou bann chen bann manje kaka bann manje atè pa follow m lè nou wè misye pale mal pa follow l e pwoblèm sa m gen ak ayisyen nou pou on moun pale mal nou pa renmen jan l pale a. Moun yo pa ret bò kote l. Bann chen. E pibliye m ta pibliye pase e fantom. Kounye a lè m ap pale a mank zip lekòl mwen, zantray mwen pa ouvè djòl nou. Nou pa renmen m santi chawony e bann santi chen. M ap met pou nou. Nou konnen m pa chen. Pou sa ou wè m retounen avèk devosyon m. E lè m vin Ayiti la nan semèn nan la n ap konprann kòman m ye. Pa falo m, unfollow m. Se kolonèl nou t ap kouri unfollow l. Ou frekan, apre nou pral follow nou ankò. But m di nou pa follow m nou still reta bann soumoun, bann chen. Bay fanatik mwen yo lè pou yo pale avè m, nou enpeche fanatik yo pale avè m. Fuck. Bay fanatik Fantom pale a Fantom menn. Li mèt se 200 moun, 300 moun, yon grenn moun. Kite fanatik mwen pale avè m. Nou soumoun. Pou anpeche moun pala. Kilè de konn mako. Dim. Menm mako eman pala vel la. Li baka ouvè djol li vin pale mal avem. Menm jan lka pala vem baka ouvè djol mwen pale mal avem. Mwen nou tout nan pwen la patri. La pati sak pase menm. Le mako pati de mako de konnen. Le fantom pati de fantom de konnen. Le bakat ta fòm yo mako te mako pou fantom de fantom de konnen. Le fantom ta bati de pitit mwen nou de konnen. Lè Mako ta batize piti mwen m te konnen l, lè m te lekòl a Mako m te konnen l, nou soumoun, ayisyen nou soumoun anpil, anpil nan nou. Ban yon brik non, tanpri ban yon brik. Nou pa renmen Fantom pa falo l, unfollow m kounya e m pral eseye, ou wè m pral ba nou manti, m pral retire yon pakèt moun sou paj mwen menn because m pa bezwen moun follow m. M bezwen fanatik mwen follow m. Epi tout fanatik met dwet anlè. Sa pa met dwet anlè map bloke nou tout voye nou tout ale bann chen, bann santi kaka. Map pale a Marco m wè masisi reponn, madivin reponn, kalanbè reponn, santi chawony reponn, salopri reponn. Kite m pale, sa e telefòn mwen m live, ou pa renmen l move. Sa e live mwen li, e pa live li non. Banm rele Marco ankò, banm antre nan langyèt nan bann pou m wè nou. Banm wè nou fache. Ap pase la. Sa gen la. M bat konn ga. Si e fanm. Marco ka fin pran yon liv ou ale. Si e gason gason pa. Marco pa konnen gason. Sak pase. Ki pwoblèm nou. Nou kaka mesye. Bon ayisyen ap manje kaka nan vi nou nèt. Nap fè vi nou ap manje kaka. Kounye a banm bala fanatik mwen yo. Fanatik mwen yo. Ok. Fanatik mwen yo kounye a n bali. Pou enfòme w ayisyen soumoun konsa wi menn nou soumoun anpil. Bon map byen viv monchè oh ebyen wi map byen viv wi menn. Gade Neliz Estanis kolangyèt manmanw pèsonaj piblik la nou te konn sa ebyn de dèyè tiyem nou fè kòmè nou te tiyem ayiti gyèt manmanw ou mèt retire fotom sou stati ou pa bay yon fanatik mwen gyèt manmanw ankò Martelly pat fèt pèsonaj piblik nou pat fèl prezidan kolangyèt manmanw ankò on ale fanatik mwen. Wap jwe foutbòl esaw fè kite foutbòl ou menm tou wap jwe foutbòl. Kijan sa menm kite fouco ni menm. Ooh kite fouco non cheri. Ui se li ye ui. Epa alkòl, m pa vle nou fè kite moun fè n konprann sa. Poukisa m pa joure moun ki pa pale ki pale mal avè m ki pale byen avè m. Sa e live mwen li. Èske w konprann sa e live mwen li. Sa e kleren m. Li pa kleren. Pa okipe moun k ap di nou e kleren fantom gen. Bon fantom pa kleren lè nou wè yo te konn di nou fantom pretansye. M vin la m wè nou tout wè nou wè m pa pretansye m viv menm jan avè nou. E pa vre? Ok kounye a m pral baw kob pou w di moun yo kiyès m ye, jan map viv. Moun yo konn kiyès ou ye deja. Ok filme, filme. Wè konbyen kob m baw la montre. 2000 Bann grapyay. Non montre byen. Ok nan, ok di misye kounye a sa wap di. Di l pale avè yo. Abla kòlè. Di li gracias artista fantom. Gracias, gracias, gracias, gracias artista. Nèg gade, nèg ap travay yon kote li pa touche 2000 peso pa mwa. Li gen pitit, li gen madanm, li pa vre? Men sa l pote pou mwen. M sot nan bay kote li al pote mwen nan lè sa pase lè sa gen kouvrefe, moun pa mache. So si l pote l vini la, pi ta fò m fè l yon zèv avè l. M pa achte moun monchè, m pa gen vi sa. M pa gen vi sa. Gen ti bèl kote mwen. Yo sa nou ou. M pa gen vi sa yo men m pa achte moun vre m fè byen a moun prefem fè byen a etranje kounya ayisyen manje kaka nèt gyèt manman nou nou pa respekte moun fanatik mwen yo eskizem wi ayisyen minm renmen tèt mwen wi m renmen ayiti tou wi but nou fucked up nou fucked up lèm bay lèm fè zèv a moun nou pale lèm pa fè nou dim pa fè yeah because m se pa yon ayisyen. Misye chèche lap chèche konn kiyès m ye kounya wè lap chèche konn kiyès m ye nan apote yon bagay dlo pandan mwen anndan lakay mwen pa vle sot nan lakou vre jwe li pot byè pou tijak e dwa m fèl kado 2000 pèso ki pa deranje m e 2000 pèso se yon milyon li ye pou li 2000 pèso se 400 dola ayisyen li ye pou mwen ayiti e sa nou just pa konnen nou sòt anvan n pale nou pa reflechi nou sòt anvan e pou kleren map bwè kleren anndan lakay mwen m pa bwè kleren nan lakou mwen mède m ok yow men my friend respè. Lèn jòl li bay masisi. Nèg la sot sou fwontyè. Mesye, m rete n kote mwen te la, kote mwen t ap rete pian m fini. Nan Santo Domingo. Tou chil nan 27. Nèg la sot sou fwontyè, a yon dlo pou l pote l vin la mwen m ba l 2000 pèso l vin di se m ap achte moun. Men nou menm nou, èske se klas kaka de moun nou ye anpil nan nou? Nou kontan misye sot la pote dlo sa vin la wi. Epi ayisyen ap pale la wi. Nou se nou pa rès moun nou ye vre mesye. Nou gen sou ap manje kaka anpil nan nou.